Men antan ke reprezantan Penn anndan delegasyon an, nou dwe peyi a eksplikasyon. Nou dwe pèp la enfòmasyon. Nou dwe tout manb Penn yo enfòmasyon e eksplikasyon. Sètènman jodi a gen de konsesyon. nou aksepte fè an depi de egzijans respè dlalwa dlakonstitisyon ki te preyokipe nou. Men lè n konstate jan moun ap mouri, jan moun ap kidnape, lè n gade movèz gouvènans lan anplè ke l ap pran chak jou nan peyi a, lè n gade kòman masak ap fèt, Nan pakèt kote nan peyi a, dènyè an dat a Site Solèy, plis pase 300 moun gentan pèdi lavi yo, nou di pa gen konsesyon ki posib e imajinab anndan pen ke nou pap fè pou peyi a. E se nan sans sa a nou retwouve n sou tab pou pale yo. Pou pale yo Yo pa fasil. Paske moun ki sou tab yo, nou pa kwè yo de bòn fwa ni yo gen de bòn volonte vre. Men, etan done ke nou konnen lavi an Ayiti, pouvwa an Ayiti, se avèk anpil pensèt e difikilte menm pou fini pa rache sa ki pou pèp la nan men moun ki o pouvwa yo, Nou pa dezespere. Nou kwè avèk sètitid n ap fini pa mennen moun ki opouvwa yo pou vers la voie de la raison. Dieu soit loué, gen nan yo ki kòmanse konprann. e yo te mande nou yon ti tan pou yo reflechi plis pou n kapab reprann pwosesis negosyasyon yo nan yon ti tan trè kout. Nou swete ke yo fè l, paske peyi a pa ka tann ankò, e nou zot, nou pa ka kontinye ap gade frè n ak sè n yo k ap mouri nan movèz kondisyon ke y ap mouri la. Paske yè, m t ap gade yon jèn gason avèk. vès li tèt vès li sou bra l ke yo mete l devan sou konn yon mouton ke yo pral sakrifye e pandan m t ap gade l m ap fè alizyon a Abraram lè l ta pral sakrifye Izarak ki te di pitit mwen an n soti e lè yo te rive yon kote pitit la te gen kouraj pou l te di papa m wè bwa m wè dlo m wè kouto m wè dife men m poko wè anyo a. Jèn gason sa pat menm gen chans pou l te poze kesyon sa yo. Misye ap mache devan epi yon gwoup nèg ak zam dèyè l gwo midi, bagay pou n tap wè nan rèv. Men nou wè l de je kale kap pase nan peyi a akoz yon ekip ensousyan, yon ekip ki pa gen ni volonte ni kapasite. Dayè gen yon bagay ki pral raple m, nan pou pale yo, lè n te mande premye minis lan, apa w pa janm di yon mo pou sa kap, sa k te pase Laplèn? Ou pa janm di yon mo pou sa k pase nan Site Solèy? Premye minis lan te fè ave de kapasite l pou l di lè gen yon pwoblèm Kon w te dwe pote solisyon, ou wè w pa ka pote solisyon, se silans ou fè ou pa pale ditou. Sa vle di premye minis lan di ke l pa kapab. Enben nou zot, se vre an depi de difikilte ki gen jodi a, n ap kontinye kanpe pou n fè tout konsesyon posib e imajinab. Nou di sa ki posib yo, Au respect de la Constitution de 1987, n ap kontinye goumen, n ap kontinye dyaloge avèk yo pou n jwenn on solisyon paske pèp ayisyen an pa ka rete ankò. Se vre diskisyon yo, yo pa fasil. Deba yo gen moun lwa Bosou moute nan tèt yo. Gen moun Èzili moute nan tèt yo. Gen moun lè n pale de egzekitif bisefal. move zè pran yo men gen anpil nan yo ki konprann e mwen kwè jodi a nou kapab di prensip bisefalism lan prensip egzekitif bisefal la ke nou menm nan pen n ap pwone depi lontan li akte nou kapab di wi li akte paske yo te di nou ba yo al refòmile l sèlman. Paske se fòmilasyon an ke yo pa t renmen. Men li akte, ann atandan y al refòmile l, nou jwenn n ap tann pou n tounen sou tab la, pou n al kontinye diskite avèk yo, pou gen yon ajennda ki etabli fèm e pou nou jwenn de vrè dirijan ki pral adrese lè vrè pwoblèm pou pote solisyon bay pèp sa a ki pa kapab tann ankò e ki ap soufri twòp jounen jodi a. Ou byen di, ou tann, selon sa yo di. Men jodi a nou gen yon Leta souveren. Defakto ou pa, moun ki la yo, se yo k ap administre, se yo k ap jere. Yo gen pou devwa pou pran responsabilite yo, pèmèt ke sa ki a la dispozisyon yo disponib pou antite ki la pou sekirize popilasyon an, bay sekirite. Kilti nou jodi a, tout moun konnen nou gen yon kilti prezidansyalis. Menm jan kòlèg Sèj sot di l la, ann pran tout tranzisyon ki pase deja yo, toujou gen yon prezidan nan tèt yo. E se pou lapremyè fwa apre ennan, nou gen yon premye minis ki pa prezidan, li la l fè ennan, ann mande ki bilan l jodi a? Ann mande ki misyon l jodi a? Ann mande ki manda l jodi a? Nou gon premye minis ki pa gen bilan, li pa gen misyon, li pa gen manda. Tout aktè politik yo pran responsabilite yo, yo di fòk gon ekzekitif bisefal. E yo menm jodi a, nou te nan reyinyon avè yo, yo dakò. Yo konprann. Zye yo kòmanse ouvri, yo kòmanse konprann. E sa yo di nou, yo di nou ba yo yon ti tan pou yo refòmile l, yo dakò avè l. Se aranjman pa yo yo pral fè ladan l. Sa vle di, popilasyon an dwe rete ann atant, menm jan nou menm n ap tann yo, si yo rele nou a dezè nou prale, yo rele nou a senkè nou prale, nou disponib pou n kontinye diskisyon avèk yo pou n jwenn yon solisyon paske nou opte, an depi. De tout difikilte ki genyen fòk gon solisyon ki jwenn pa rapò a kriz ki la Ariel paka bay solisyon li dil pa kapab fòk gen lòt moun ki vin asire lè manèv e prand lè desizyon nesesè pou trete byennèt pèp ayisyen. Tout reprezantan yo yo te prezan e yo menm yo di tout reprezantan Montana yo ki te akonpaye nou yo di nwa sou blan depi la kesyon Du prensip bisefalism an pa akte, diskisyon ap kanpe. E mwen kwè ke se yo n ap tann. Sa w ap di la a, sa se pawòl nan lari, men nou menm n ap travay bò kote yo ansanm avèk yo. Nou wè yo kanpe fèm sou pozisyon yo. Fòk ke gon egzekitif bisefal. Se klè pou tout moun.